Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous à la KO pour capable de baou. une nouvelle émission. Nous sommes le 1er septembre 2021. Eh bien, c'est le temps de dire bienvenue au mois de septembre. 30 jours devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'il y a de petits projets? Est-ce qu'il y a pas mal de perspectives? Ben, écoutez, parce que, ou konn sa k fè mwen vle di nou sa? C'est parce que, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, c'est comme si n ap marcher lentement vers le tombeau. Men on nous dit que tout sa n gen pou n fè se sou latè a pou n fè l. Depi n mouri, nou pap ka fè ankenn pwojè ankò ben il fo an pwofite pandan nou la bon nou prale nan bèlè yè te gen anpil aktivite nan bèlè mwen gen aktivite nan menm la poum pote anviwon 2 ou 3 emisyon pou nou brèf lèw sou bèlè ebyen kisa klima ye li pa yon klima de terè men li yon klima pou montre ke ekoute aktè yo ap prepare yo pou al afronte lòt aktè. Tande byen wi! Sa vle di bandi yo ap prepare yo tou pou kapab afronte lòt bandi. Yè te genyen sa n ta kapab rele yon veritab defile zam. Si w pa konn wè zam ou pral wè zam e w ap wè zam, kalachnikòf, sa yo rele ak 47 la, M 14, T 65, tout kalite zam sa yo, galil modifye, nan men mesye yo. Écoutez, je pense que moi et la mort de Manino, Nap vini toutalè sou kesyon Manino an paske nèg yo tap fawouche Manino tou. Se kòmsi se yon gen lyen pou mesye sa yo paske ekoute Manino te konn bay anpil pwoblèm e jounen jodi a la nèg yo mete tèt yo deyò pou moutre ekoute Barbecue bèlè gen bagay e bèlè ap kanpe goumen. Nèg yo gon jan yo rele Barbecue wi se Bab. Sa vle di jan yo te sòti la a se te yon mannyè pou te kapab fè yon tchèk sou Bab e. Gen anpil pawòl ki pale, dizon nou pral pran yo anba a. Si ou gen kran, al dèyè transfè a. Se pou m di nou ke la mort de Carl Henry alyas Deporte, li fè nèg sa yo plezi. Pou ki sa l fè nèg sa yo plezi? Paske Carl Henry se te yon alye a distans de nèg ba Dèlma yo. Pa bliye m te fon emisyon pou m di nou ke Carl Henry te mande Barbecue pou l vin batay pou li. Men Barbecue s on nèg ki vrèman entèlijan. Depil poko batay avèk ou sou tèren menm lèl byen avèw li pap twò fyew se sak fè li pat aksepte pou ke Carl Henry vin batay pou li men nèg 400 mawozo yo menm yo te goumen nan batay site solèy bon bagay la sanse mal fini e ke jounen jodia la 400 mawozo anfas 400 mawozo vin batay sou bèlè kont Jimmy Cherizier lamò de Carl Henry C'est une victoire pour les hommes de Bel-Air. La mort de Manino se yon lòt viktwa pour les hommes de Bel-Air. Dou yo mete tèt yo deyò pou montre kisa yo gen nan men yo e yo prè pou batay la. Ann gade la fami! Men Amagedon! Wè nap tann yo nan ri senmaten. E moun bèlè ki konnen si yo pase bèlè ya voye wòch a boutèy nou menm depi yo nan bòm nan nan ri senmaten gade devore rache kè ok se nou menm ki la gade sam di w la Donk se pou m di nou ke bagay la li poko ap fini men mesye chak emisyon m prezante nou pran san nou pran plim nou note byen pou nou wè ki valè zam ki gen nan peyi sila m panse m te kapab fon emisyon kòmsi pou m fè yon listing de video avèk zam sèlman e pou ta kapab imajine Wap kontrole pou di mezanmi gen zam. Tèt chaje wi la fami. Antouka bèlè gen bagay nan menl tou wi humm sa map gade la yo sa vle di bèlè gen anpil ti bagay nan menl tou poul kontinye goumen. Merci la famille kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de partaj mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay epi aprè kèskon di a la pwochèn.